Son sel kado ke Bondye bay lom li si ou banm lavi pou jiska la fin banm bann mwen tou. Bon ou pranl Louco mwen pedi l efektivman naturel. Ou pedi bann an naturel. Jacob m te wè ap pede bwè. Ou pa gen anyen menm. Louco Ma madanm mwen. M lakay mwen. Wè. E madanm ou gen Yo fè klòch chante te m fè klòch. Klòch wè. Men jamè monte. K monte. Boul yo long. Wè. Men sa ke lòk bag non. Jamè. Wè. Bondye ban m sa w te ban mwen an. Ou te ban mwen m te di ke ou ban mwen l kòm lavi etènèl. Ban bon ban mwen l. Bon m jèn gason gason ban mwen l mwen chè. Bon bon ou te ban mwen l ban mwen l. Ban m ban m bon bon ban mwen l bon ban mwen l nèt. Ou di a Bondye w ap pale la pou bann nan. Bon li k ban mwen l. Sa w ban mwen l ban mwen l nèt. Humm kot sòbè a la lap dous wi. Hen fò banm wè la avan. Ou pa wè. Oh humm li twò gwo. Li pa gwo non e parèt li parèt gwo wi. Lap chire ti chouchoun mwen. Dwaye kèw kap sote ki fè w wèl parèt gwo wi. Humm pèl poul pa fèm mal mwen. Ti pwent tèt la sèlman wi map fè.